rankontre avèk nou e pale un peu de kanaval Jakmèl la ke nou tout nou konnen son patrimwàn e se yon kanaval ke tout moun ap tann swa Jakmèl swa nan peyi a e pli patikilyèreman a letranje tout moun yo ap tann kanaval sa pou yo wèl pou yo viv de li e nou si e sèten ane sa tou gen anpil moun ki te konte vini Men k gen dwa pa ka vini, men kote yo ye a tou atravè televizyon, atravè nou menm tou, moun sa yo pral viv kanaval la. E se sa k fè nou ansanm. Trè byen. E an nou fè yon ti pale dirèkteman sou kòman sa pral ye, dewoulman kanavalès lan, e kòman preparatif yo ye, donk a ki nivo ke nou ye ane sa? Nòmalman nou gen yon kanaval ki deja prepare, piske kanaval Jakmèl la pa ka pa prepare. Se yon kanaval ki prepare avèk letan. Sitou avèk lè gwoup de dans Maskarad yo. Lòske pou Maskarad yo arive prepare on ansanm de mas, sa pran yo anpil tan. Men jodi a la tout atelye yo, yo ap travay, tout atelye yo prè. Se petèt dènyè touch ke yo ap fè aswè a pou demen. Epi pou dimanch, pou nou pran lari a pou n al montre moun yo on ansanm de nouvote. Paske kanaval Jakmèl la tou li edikasyonèl. Chak mas ki fèt, li gen yon leson, li gen yon mesaj ke l voye. E ase souvan, nou itilize kanaval Jakmèl la tou pou nou kapab pwodui de mesaj toujou pozitif, de mesaj ki ale vè le chanjman, de mesaj ki ale vè le konpòteman, de mesaj ki ale ankò vè Viv ansanbl pou yon lòt Ayiti e ankò nou pale l tou ke kanaval Jakmèl la nou konnen tou an deyò de de de de de plèzi, an deyò de edikasyon, an deyò de tou men li gen yon pòte ekonomik. Sètadi moun ki anndan vil la y ap atann kanaval la men moun ki anndan dizon maskarad yo, moun ki andedan aktè yo pou yo menm se yon rekòlt. Sètadi anke menm jan chak moun yo al travay yo jwenn kòb, ebyen pou moun kanaval yo se kòmsi yo te deja ankò travay e yo konnen yo pral rekòlte alafen. E ladan l timoun yo pral lekòl, ladan l tou kay ap peye, ladan l tou tout ti pwoblèm ki te genyen anpil ladan yo pral rezoud. Paske kanaval la tou, piske li fèt nan yon epòk byen detèmine, li pa kapab kenbe aktè kiltirèl nou yo an vi. E se sa k fè jodi a nou panse ke fò le kote di tourism osi li pran li pran manbre pou ke kote kiltirèl yo yo kontinye avanse toutokou de lane Pou ke kanaval la tou on jou ke nap jodi a li gen yon sit kote ke l fèt kote ke kanaval sa tou li atire lòt moun atravè lòt peyi atravè lòt idantite pou vini e pou ke nou fè de kanaval Jakmèl la toujou on evènman ki ta sanse sengilye e se sak fè jodi a la nou kwè ke leta ayisyen a fè on bon chwa avèk prezidan Jovenel, yo deklare kanaval Jakmèl la patrimwàn kiltirèl imateryèl ayisyen. E nou gade minis kilti la tou ave di ke a mi pana ki ap pale ke ane sa a tou se yon ane kote y ap pral mete patrimwàn yo an valè. De ce fait, kanaval Jakmèl la, se youn nan kanaval pou yo ta chita, pou yo ta pa fè de forum sou li, pou nou gade ki sa l manke, ki sa l bezwen an plis, ki sa k dwe fè kanaval sa tou, pou ke loske n ap gade kanaval la jodi a, pou ke tout moun gade. E youn nan, m panse genyen yon feblès. Tankou loske jodi a, y ap di ke, bon, kanaval tout kote. Non, non. Nan tout peyi òganize, kanaval pa tout kote. Nan tout peyi òganize, kanaval konsantre l nan yon lye byen detèmine. Kanaval la gen yon destinasyon. Yon destinasyon. Wè sa m vle di a? Ebyen, mèt tenan, avèk destinasyon kanaval sa a, li pèmèt ke Okap konnen l ap la, Jeremi konnen l ap la, Okay konnen l ap la, Nip konnen l ap la, Ench konnen l ap la, Pòdepè konnen l ap la. Ebyen, mèt tenan, sa montre valè kanaval la, pa sèlman o nivo nasyonal, men l pral pwouve valè kanaval sa a tou o nivo entènasyonal. Men lò kanaval la toupatou, ebyen sa k pral pase, chak mèri eseye fè yon ti kanaval, ebyen li rete sou le plan mikwo, li pa ka travèse sou le plan makwo, ebyen otomatikman kanaval la pèdi valè l. E se sa k fè m panse leta ayisyen dwe wè lakesyon de kilti, lakesyon de kanaval de Jakmèl nan yon lòt dimansyon e pou nou al gade kòman nou kapab vann kanaval sa a e pou ke Ayiti kapab ankò pale atravè lemond e atravè kanaval Jakmèl la. Depi maten nou nan zòn nan, nou nan vil lan, nou wè ke ou vrèman an diskisyon avèk aktè yo ki prale patisipe nan kanaval Jakmèl la. Nan ki pwen nou ka di ke nou ye avan ke nou bay lansman kanaval Jakmèl la? Nan diskisyon yo, kisa di depi maten nap mande pou majistra, majistra an diskisyon avèk lèzaktè, di nou majistra kòman sa ye nan moman nap pale la? pou Jakmèl. Ann gade byen, sonje byen ke kanaval Jakmèl la, nòmalman, lane avan ke yo deklare l patrimwàn, se yon ti, yon ti kras listwa. An 2021. Wi. A vle di ke, nòmalman, kanaval sa a, yo te konn envèsti ladan l 20 milyon de goud pou aktè, a vle di maskarad, dans, e bann a pye. Te konn gen ozanviwon 20 a 30 milyon de goud ki envèsti ladan l pa rapò avèk bann sonò yo. Pou ki sa m di sa? Se paske la. Pati pou 40 milyon. Wi, egzakteman. E lè w vin gade byen, te genyen sibvansyon te konn bay pou preparatif kanaval la. Dakò? Ansanm avèk plizyè aktè, avè di ankò bannapye, maskarad, petèt ki te kapab egal petèt antre 5 a 7 a 8 milyon de goud de ce fait et la culture te konn fè pou nou stand kote nou apral rete ofisyèl etc. Wi, a vle di lè w otomatikman ou gentan rive nan 70 a 80 milyon de goud. Ebyen jodi a se nòmal si pandan kanaval la ap pase e nou kwè se yon patrimwàn a vle di imateryèl kiltirèl ayisyen. Okontrè, Leta ayisyen te dwe retwouve a Jakmèl. Ministè de la kilti te sipoze la, ministè touris te sipoze la, ou konprann sa m vle di a, e menm, menm, menm onivo planifikasyon, ou wè sa m vle di a, ministè de lenteryè, an tèm dasenisman, pou di bon s on vil ki dwe pwòp, ki dwe bèl, eksetera. Ebyen mentenan, sètadi ke si kanaval la te konn gen anviwon 80 e dizon pou monte de milyon de goud, ebyen yn fwa pase kòm etan patrimwàn e kiltirèl, kanaval la ta sipoze pase a 100, 200 milyon de goud pou ke nou fè lemond viv yon kanaval sur le plan makwo, pa sur le plan mikwo. Ebyen ane sa a sè ke pa fot de mwayen ekonomik oubyen pa yon kalkil petèt a distans, oubyen pa yon refleksyon ki pa fèt ankò sur sa nou pral rele patrimwàn, ebyen nòmalman yo destine avèk Jakmèl 20 milyon de goud pou tout kanaval. Se nòmal depi maten, w ap konprann byen ke nou ap diskite avèk des acteurs, n ap chèche des solutions, men solisyon yo parèt prèske enposib. Se pratikman 20 pousan de sa n te konn genyen. Wi, a vle di ke li parèt enposib pou nou mete li an aplikasyon. E se sa k fè jodi a la nou di ke èske mentenan Leta santral dwe nou? M ap di non l pa dwe nou paske Jakmèl ta dwe an mezi pou l fè kanaval li. Men sepandan nou nan yon eta ankò initè, tout lajan nou al nan menm sous, ebyen lòske leta ap redistribiye kòb sa a tou, fò l fè l de manyè pwopòsyonèl, fò l fè l de manyè, m ta kapab di, avèk ekite, ekite a kòman li ye, se pa dan le sans ke lòt kote yo pa dwe jwenn non, men si n ap vrèman konstwi kanaval la, si n ap fè kanaval de Jakmèl la vrèman yon pwodui. ki kapab vann ni nasyonal ni entènasyonal, ebyen se leta ki ta dwe dèyè kanaval la. Se pa sèlman leta m ta kapab di onivo kominal, men leta santral dwe ankò akonpanye kanaval la pou nou rive jodi a. E se la mentenan nou di ke nou kwè ke leta k ap panse nan nivo pa yo, men lè yo tande m davantaj y ap konprann byen, gen dwa pa gen yon erè, men gen dwa gen yon kalkil. A vle di syantifik ki pat pote sur le carnaval de Jacmel. M ka pa la demen, men moun k ap la demen an, se dwa tout leta pou ke yo genyen on destinasyon pou le kanaval. Menm si w a la Brezil, w ap tande kanaval de Riyo. Ka gen lòt kote ki fè ti kanaval, men le chang di kanaval. Konprann? A vle di ke kote vrèman kanaval la poze l la, li rele, a vle di la. Ebyen Jakmèl ta dwe yn fwa ke leta deklare l ankò patrimwàn, tout resous leta te dwe ankò konvèje yo vè Jakmèl, pa vè le mè Makike sa, m se yon pèsòn an de kanaval la, men vè le kanaval de Jakmèl e pou dir ke nou zanbwaton le pa e na pral mete le kanaval de Jakmèl a wotè ke le mond kapab yo menm tou renmen gade l e pou yo di Lane pwochèn se on randevou a ne pa rate ebyen tout moun Jakmèl mentenan se pa Jakmèl non ki pral vrèman on nèg pral di non poukisa Jakmèl non dè ke l fèt Jakmèl ke w te on kapra si l fèt a lechèl entènasyonal se pou notre byen ou konn sa m vle di a ke w te ankò dan le sid oubyen w te ankò on jeremyen li fèt a lechèl nasyonal on di se bravo ebyen jodi a fò ke nou rive on kote. Pou ke nou di, ansanm de choz ke nap fè nan peyi a, fòn fè yo o nivo makwo pou ke lòt moun konprann nap travay, paske gon bon ti bagay ki di, sa mwen pral dil, m pa vle nou ri, yo di, pipi gaye pa kimen. Nou konn, dakò? Ok, dakò. Ok, e, wi, e, m ap. Se konsènan stang nou konn wè nan lè sa yo nou konn wè konn wè konstriksyon stang yo konn ap fèt sa t pase ane sa nou wè gen yon sòt de ti akalmi t fèt èske w panse ke stang yo ap gentan fin konstwi pou pou pou kanaval jakmèl la? Nòmalman nou pa entèrese moun yo konstwi stang sou pakou kanaval la piske pakou a piti e l trè limite nou de wè nou dekouraje yo pandan plizyè ane Paske ase souvan menm cha yo konn ap pase yo gen difikilte lè w gen stang lè de bò. Ebyen mentnan nou bezwen moun yo plis jwenn kote pou yo mache, kote pou yo danse. Se youn nan rezon majè ki fè w ap wè ke pa gen stang ki sou pakou a. E anplis nou menm tou nou poko konstwi pa nou an, gen lòt moun ki bezwen yon siyal. E pandan se tan pa nou an k poko konstwi a tou se yon strateji ke nou pap di w Paske demen ou ka wè yon bagay ke w pa t panse. Trè byen. E pa rapò a fot de mwayen ke w t ap pale yo, sa pèmèt ke diskisyon an pa fin abouti avèk aktè yo. Kounye a la, ki pi gwo sousi ke w genyen pou reyisit kanaval la? E ki pi gwo enkyetid ke w genyen tou pou kanaval la ane sa? M toujou pozitif. M kwè nan negosyasyon, mwen kwè nan diskisyon. Aswè a ke m pa antre lakay mwen ditou, m ap kontinye negosye, n ap kontinye pale, N ap kontinye regade ansanm kòman n kapab jwenn yon solisyon. Wi. E m vle di moun yo, n ap arive twouve yon solisyon. Pa pa rapò avèk 20 milyon an, men pa rapò avèk Jakmèl. E nan moman sa a tou nou mande avèk tout moun atravè lemond, atravè Pòtoprens, atravè Jakmèl, ki vle sipòte. Kanaval Jakmèl la, ou gen dwa sipòte l. Okontrè, w ap ban nou pwòp, w ap ban nou posiblite pou ke diskisyon nou yo demen kanpe pli rapid. Pakont, si PM nan, ki konnen ke nou envite l, vle di a Majistra Marky, Ey! M konn 10 milyon pou w la a, pa egzanp, epi PM nan ankò ki se Ministè de Lenteryè l di m gen, m gon 5 milyon pou ou, lè sa se pa menm PM nan non, se Minis de Lenteryè a ki di l, m gen tan gon 15 milyon toujou. Èske nou konprann sa m vle di a? Minis finans la gen dwa di Majistra Marky bon nou pral gade sa n jwenn pou ou ki se yon 5 milyon. RIKA, planifikasyon, de Jakmèl, Senatè de la Repiblik ki apèn tèmine, men tout moun ap toujou di Senatè de la Repiblik. Yo tou jwenn mesaj la. Yo pase mesaj la ale. Mesaj lan tou pase. Gen ògàn Scoop, y ap tande, y ap gade. Li enpòtan enperativman pou yon patrimwàn konsa pou yo kontribye pou l pa bese. Paske jodi a la si n kòmanse pa bay enpòtans a sa k ap pase dan lakilti e sitou yon vil tankou Jakmèl ki gen sa nan Karayib la, m panse tout moun ki se yon patriyòt enpòtan pou ke yo pa kite aktè yo dekouraje. Paske ane sa si bagay yo ta pase mèg ap kòmanse gen yon dekourajman pou patisipe nan kanaval Jakmèl e ki pa sipoze fèt. E se sa k fè m di jodi a se pa yon kesyon de rann yon moun responsab. Se nou tout ki pou pran konsyans ansanm e regade. E menm lè gran biznisman de Pòtoprens, Twazyèm Vwa eksetera, tout lòt moun ki panse ke yo kapab pote yon kout men nan kanaval la, pote l. E lòt moun ki Jakmèl tou, lè gwo biznisman ki Jakmèl, avèk ou yon lòt moun gen dwa bay 10 milyon men se yon milyon ou kapab bay gen yon moun ki gen dwa bay se 500 mil li kapab bay eksetera brh gen dwa di non monchè menm si sa kredi mwen angaje m deja paske tout lajan m ap di la yo i sifi ke moun nan li vrèman konnen ke sous ke l ap ban mwen an li kapab kanpe sou li, li kay nou a di tou a pati de lendi puiske demen gen nou a tout a fè enposib. Ou vwaye byen, on virman toujou posib. Men nou di ke Jakmèl mande a tout moun a travè repiblik la, kelke swa kote ou ta va twouve ou, e menm a letranje, a menm a letranje. Ezateman. Eske ou konprann sa m vle di a? Kanaval la se kanaval nou. E se sa k fè m di nou jodi a, Pa gen anyen kap ka rete kanaval la a dimanch. Sèlman l mande plis negosyasyon, li mande plis pawòl anplis e mwen retounen pawòl la ankò avèk menm leta ke m anndan l lan ki kòmanse sipòte nou an e si yo kapab fè yon bagay, pa fè l o non de kanaval, sa kapab twouble ankò lòt vil ki di yo pa ba li, men fè l o non de patrimwàn lan ke n ap sove. Patrimwàn Imateryèl la. A vle di, an nou mande avèk menm minis kilti la, li menm k ap fè pwomosyon ankò de patrimwàn, an n pran Jakmèl kòm etan pilòt pou ane a. On pwojè pilòt. Ou konn sa m vle di a? A vle di ke anbi tout moun ap viv, tout moun ap gade. Paske jodi a m panse ke se yon pwojè, se dè diskisyon eklere ki kapab mennen nou nan yon lòt Ayiti, nan yon lòt anviwònman. Pandan peyi a gen anpil pwoblèm, men sa pa anpeche Gen yon ti kwen nan peyi a, gen moun toujou ki plizoumwen ap e kapab pran yon ben, a vle di ke yon terapi danbyans, ebyen se la. A vle di menm peyi ki gen lagè wi, gen kote ki gen anbyans. Ben danbyans sa ka sèvi yon sòt de zouti pou enspire lòt moun ki pa ka pran l. Paske jodi a la, pataje lajwa, pataje bonè vin tounen yon bagay ki ra. Men a chak fwa gen yon kote ka voye yon mesaj Ka voye yon imaj despwa li konte e si Jakmèl ka fè l, Non ann sèlman ede sa fè l. tou, pandan anpil nan kote nan peyi a sanse paralize, ebyen on moun vle gade pou yo di oh e pa gen kote ann Ayiti kote moun ap viv, e pa kote ann Ayiti oh Paske lòske n ap gade anpil jounal, cnn et autres, ase souvan yo prezante Pòtoprens. Yo prezante kapital la. Yo bliye si gen Jakmèl, yo bliye si gen Okap, yo bliye si gen Jeremi, yo bliye si gen Nip, si gen Okay, si gen lòt kote, Fòlibète tankou Hinche. Dakò? Yo bliye si gen Gonayiv. Dakò? Ebyen jodi a la, s on lòt bagay pou di avèk lòt moun yo. Non! Sa n panse de Ayiti a se pa sa sa l ye. E nou vle di yo tou, an depi de tou, lè w pran kanaval Jakmèl la, k ap genyen dè santèn de milyon de milye de moun, epi moun yo konpòte yo an dè zòm onèt, serye, dè sitwayen. Mesye, nou gon pèp ki tèlman gon on kilti, on sivilizasyon tèlman avanse, sa vle di anpil pèp nan mond lan ki di yo avanse pa ka fè sa n fè non. Tèlman nou antann nou sou on seri de pwen. Sa vle di ke mezanmi an nou kontinye di avèk lemond ke Ayiti. Se yon peyi tankou tout peyi e Ayisyen yo se yon pèp spesyal e ki ka viv de moman spesyal pandan y ap voye de bon siyal atravè le mond. Sitou atravè le kanaval. Lè n ap fini, se t on plezi pou n te fè yon ti pale avè w. M panse ke depi gen yon update la, n ap tcheke w pou n gen plis detay e n ap bay moun yo randevou dimanch pwochen. E se sur msye ap gen update paske toutan chèn leta ap gade nou. Oh m te bliye di ke konsèy Ho Konsèy de Tranzisyon an sa vle di ke Madam Manigat e lè 2 otre mesye nou gen mo pa nou tou wi nan Ou gen envitasyon pou yo vin nan Jacmel la? Non non non monchè m pot ko envite yo men m vle envite yo kounye a la menm pou m di yo ke kanaval la se pou yo e patrimwàn nan yo konsène ladan l pa kont di yon mo pou Jacmel paske ansanm on lòt Jakmèl posib, ansanm on lòt Ayiti posib. Joyeux carnaval. Mèsi anpil nou menm tou. Thank you. Se te avèk nou majistra prensipal, mè prensipal lavil de Jakmèl, mwen menm avèk Marc Ronel nou t ap pale avèk majistra ki t ap ban nou tout update. Rete konekte sou 107.7 lan sou chèn 16 lan sou Facebook, YouTube, nou la avèk ou nan vil Jakmèl n ap ba w update sou kanaval lan. Mèsi. Nan kanaval Jakmèl la ki konstitye kanaval Jakmèl la, Yvens Désir, Eddy Olson, Mackenson Léger, Nickson, nou tout prezan pou ke nou founi je gade pou nou voye enfòmasyon ba ou menm ki pa deplase, ou menm ki pa al Jakmèl, ou menm ki ap swiv nou sou rezo, tou sa kap pase nan 31 nyèm edisyon kanaval vil Jakmèl. Antouka nou anndan espas lameri a kote ke anpil gwoup, anpil bann a pye, anpil gwoup k ap mete koulè, k ap fè degizman enben yo la, yo nan chita pale pou konnen kòman yo menm yo pral patisipe nan kanaval Jakmèl la. Antouka, Evens Dezi, nou te fè yon premye koudèy sou avni Barankiya, m panse ke ou gen pwòp lekti pa w lè w ta fenk rive an. Espas ki rezève pou dewoulman kanaval Jakmèl la. Yvens Désir. M salye w Makonèl, m salye tout moun ki konekte e ki branche 107 pwen 7 nan chèn 16 lan tou. E nou live sou Facebook yo tou sou tout rezo nèt. Donk nou deja konnen depi se evènman nou toujou dispoze disponib pou nou kreye animasyon epi bay de bon son. de bonnes images donk pou fanatik yo e pou n kapab kreye pwoksimite avèk oditwa nou yo, telespektatè nou yo. Donk se yon plezi jodi a la nou la ankò yon fwa nan vil Jakmèl kòm dabitid nou se des habitues ke kote ke nou pèmèt ke fanatik yo viv kanaval Jakmèl nan tout entegralite li e m panse ke la nou la pou yon 31 inyèm edisyon nan vil Jakmèl donk jodi a la nou rive a premyè vu konsta ke m fè se pa yon vil ki sanse prè pou resevwa kanaval pa rapò avèk preparatif ke nou konn wè dan le tan, si n di menm ane dènyè men sèt ane ankò menm si n konnen ke gen sitiyasyon trè difisil men kanmenm lavil de Jakmèl toujou bay le ton e le ton leson e sou dosye kanaval donk malerezman se pa sa ke n wè men kanmenm e gen de preparatif k ap fèt la o nivo dè zaktè dè operatè e kiltirèl nan vil lan pou gade kòman sa pral ye. E negosyasyon kap fèt tou nou konnen kanaval se sa. E m wè anpil aktè la, anpil operatè la reponn prezan pou yo kapab gade nan ki limit, a ki nivo ke yo kapab pran 31 nyèm edisyon kanaval nan vil Jakmèl sèt ane. Anben, on è la, on è la avèk vou mèdam mesye, Marconel et moi, e tout ekip, tout lekip è la, e Olson, Eddy, Nixon, Walter Minist, epi tout mesye ki nan Ri Vilat lan ki deja ap fè tout aranjman pou pèmèt ke moun yo viv Kanaval Jakmèl ane sa ki prevwa fèt demen e dimanch pwochen. Egzakteman. Pa bliye ke ou menm kap swiv Radyo Televizyon Scoop sou rezo yo, nou se sèl medya ki prezan pou bay kouvèti sa. Pa bliye se pa sèl Jakmèl n ap ye, n ap Kap Ayisyen, n ap Pòwoprens pou ke nou pote tout enfòmasyon sou dewoulman kanaval 2023 a nan peyi Dayiti. Nou pral gade kiyès nou pral met men sou li la nan lakou meri a paske gen plizyè aktè, djaz, reprezantan bann, reprezantan gwoup degizman. Nou pral met men sou yon gwo tèt nan vil la Mister Blaise Eli, depi n pale de Blaise Eli nou wè se youn nan nèg ki se pòt pawòl tout bann degize ebyen nou pral eseye gade avèk Blaise Eli e kòman preparatif yo ye èske ane sa tout bagay kòmanse nòmal èske l wè klè pou kanaval la nan Jakmèl nou konnen se yon gwo moso e degizman ye nan kanaval Jakmèl koulè se bagay ki enpòtan nan kanaval avèk Blaise Eli nou pral eseye konprann kijan preparatif yo ye Mister Blaise kòman nèg ye e nou nan vil ou. Bon kite m salye Scoop e m ap salye nou menm nou menm ki la a nan Jakmèl e n ap remèsye nou dabò paske si n ka fè deplasman an jodi a la se paske kanaval Jakmèl la gen yon grann grann enpòtans pou Scoop e n ap pwofite pou n envite tout lòt medya ki poko prezan yo anndan vil la e kite m di w e Pou jodi a la, nou nan faz antant, n ap eseye negosye pou n wè dan kèl mezi pou n rann dimanch la posib avèk lameri e biwo kanaval ke meri a mete pou planifye kanaval la. Paske lè n konsidere yon kanaval tankou kanaval Jakmèl la, ke leta an dat de 18 janvye 2021 yo deklare kanaval Jakmèl la kòm patrimwàn imateryèl Ayisyen. E jodi a la, pandan ke minis minis kilti a lanse ane 2023 a kòm ane patrimwàn ayisyen, e n ap gade e pa gen okin konsiderasyon pou le kanaval de Jakmèl, kote ke nou nou genyen pli pli pli ke 100 milyon de goud ki konn envesti nan kanaval Jakmèl pou pèmèt li posib, jodi a la nou gen 20 milyon de goud, ki pwal envesti nan tout bagay nèt sou vil la, sa vle di 20 milyon de goud la pou ouvri tout kanaval la. Nou deja konn nan ki sitiyasyon lameri e biwo kanaval la ye, aktè yo, diskisyon yo y ap entansifye, anpil deba ap fèt, e byen ke nou menm o nivo de vil la se Jakmèl dabò, nou toujou konnen nou gen yon patrimwàn pou n sovgade. Men par kont bagay la li pa vreman santi bon avek 20 milyon de goud pou le kanaval de jakmel nou deja konpwann yon kanaval ki konn gen pre de 100 milyon de goud ki envesti ladann 20 milyon de goud nou deja konn ki sa sa pral bay kom repèkisyon sou kanaval jakmel la. Koman w konprann avek yon si meg mwayen plizyè gwoup plizyè bann plizyè aktè ki konn patisipe nan kanaval la pral pral kapab mete tèt yo èske ou pa panse ke sa ka kreye anpil panik èske ou pa panse ke gen djaz ki ka di m pap la gen bann kap di m pap la gen gwoup ki di pap la èske sa pandan nou nan mitan lakou lameri a la diskisyon yo pa vrèman de diskisyon ki ka pote prejidis sou òganizasyon kanaval la ki pa rete plis ke 2 jou. Kòman sa ou wèl ou menm antank aktè? Efektivman lap gen de konsekans sou òganizasyon kanaval la. Map pran yon egzanp ki senp, yon òganizasyon tankou Karesem ki se komisyon atistik pou la renovasyon di sektè Maskarad ke mwen menm mwen se pòt pawòl li, se yon estrikti ki chapote tout asosyasyon gwoup maske an jeneral. Konbyen nou gen anndan nou? Nou gen 17 asosyasyon anndan òganizasyon an. E nou nou nan kontèks kote ke nou nan yon peyi ki gen yon ensekirite jeneral k ap fè raj, kote ke nou konnen gran sid la sanse detache avèk Pòtoprens. E kèlkeswa jan kote ki pi fasil pou pase se Pòtoprens pou vini nan gran sid. Prèske tout touris ki te konn vin bò isi a la yo pa vini ankò. Sa vle di nou menm antanke atizan nou vin dan lenposibite menm atelye nou kote n gen soupla kabaret nou pa ka vann ditou. Sa vle di nou vin sanse pase yon Prè de 3 zan la, depi blòk sid la li detache de Pòtoprens la, nou pase tout tan sa a, nou prèske pa pregle anyen. Mentnan, Leta, epòk, epòk Prezidan Jovenel Moïse te te la, atravè minis li, Mesye Jean Michel Lapin, te konn oktwaye yon sibvansyon avèk gwoup maske yo ki te pèmèt nou absòbe dèt ke nou toujou fè. Paske, se nou, lè nou pou n prepare kanaval, se depi nan mwa dout. E nou pran yon lajan. Se se mil dola, chak mil dola pou mil senk san dola. E nou konn prete prè prè de twa milyon, twa milyon goud. Se nou pran eskont. Nou pran eskont, sa vle di se pon ya menm nou nou nou pran. Nou pran eskont pou n travay kantite degizman ou wè ki sou pakou kanaval la. Mentnan lè n fin fin prepare l, mentnan leta li menm, li lè l ba nou sibvansyon li pèmèt nou nou nou nou kouvri kou sa. E jodi a la, malgre demand ke nou fè oprè de minis ministè kilti, nou nou nou pa pèsonn pèsonn li pa di nou anyen. Nou eseye pale avèk anpil moun ki pwòch minis la pou nou wè ki sa li ka fè pou nou. Paske kanaval Jakmèl li gen yon bagay patikilye, se yon kanaval sengilye. Se youn nan pi bèl kanaval ki genyen nan Karayib la. Sa a nou pa gen asòti de la. Men l ap soufri, l ap soufri paske mank de posibilite ekonomik ki rann li afekte estrikti òganizasyonèl la ki rann Jakmèl Te ka gen pi bèl mesaj ke l voye atravè lemonn antye pou l di vwala, malgre peyi a nou ap tande yon seri de nouvèl de li, men gen yon kwen nan peyi Dayiti ki rele Jakmèl, enben sa ki sa l ka ofri tout moun ki deside vin vizite peyi a. Mentnan fòk leta a li menm ta ka reponn li di ke an nou soutni ti kwen sa ki se Jakmèl la atravè òganizasyon kanaval li a pou pèmèt ke omwen gen des imaj pozitif ki ale bay entènasyonal la pou l di ke malgre jan peyi a ye a men gon kote kanmenm nou ke n ka konte sou li. Men, m panse ke mank de responsabilite e ensousyans leta rann ke jodi a nou gen 20 milyon de goud pou n òganize yon kanaval ki konn fèt a plis ke 100 milyon de goud e jodi a la nou nan yon sitiyasyon deba depi yè avèk meri avèk biwo kanaval la e jiska prezan n pa ka jwenn yon antant pou n konnen egzakteman Kanaval dimanch la kijan li pral fèt e Scoop deja Jakmèl ou kab remake ke menm stang ofisyèl Jakmèl la poko fèt vwòk pou ta di sektè prive tankou APN lòt enstitisyon ki konn vini ki konn met stang sou Makwa ou poko wè yon stang e jodi vandredi sa vle di kisa deja sa ke leta santral bay meri de Jakmèl la pèmèt ke nou nan yon sitiyasyon ki ekstrèmman difisil nou gon patrimwàn pou n sovgade se Jakmelyen nou ye n ap fè tout mwayen posib pou n sovgade l men leta mete nou nan yon sitiyasyon Kote ke se patrimwan sa a yo deklare 18 janvye 2021 an yo vle kraze nan men nou. Antouka, si m ap konprann byen, se ke avèk yon bidjè ki ase restren konsa, gen anpil aktè ki konn oblije, ki konn patisipe deja avèk nou nan kanaval ki pral kòmanse dekouraje la, ki p ap patisipe. Efektivman, efektivman, lè, lè ke nou menm antanke aktè, ke se swa djaz, ke se swa gwoup maske, ke se swa bann a pye, ke se swa gwoup de dans, elatriye, nou, nou gen yon misyon. Se sa k fè nou toujou gen yon travay ke nou fè o nivo de Jakmèl. Se, se transmisyon jenerasyonèl. Si w ap gade pou wè gen de madigra ki egziste depi 30 an, 40 an, ou toujou wè yo atravè kanaval Jakmèl la paske dèyè chak sa yo, yo gen yon istwa ki kache dèyè l. Travay transmisyon jenerasyonèl la li fèt, Se lè ke nou menm nou jwenn posibilite pou nou fè l. Men lè n gade se leta an ankò ki ap eseye destabilize sa ke li menm li deklare patrimwàn nan, m twouve ke li li trè mal. Avèk 20 milyon de goud, se si e sèten yo gon yo gon yo gon veleyite pou yo kraze kanaval Jakmèl la, paske 20 milyon de goud p ap ka òganize yon manifestasyon kiltirèl tankou kanaval Jakmèl la. Men gon bagay tou, n ap pale de leta, men èske nou ka di tou sektè prive a pa akonpanye sa k ap fèt nan vil lan? Kisa nou di tou avèk sektè a ki nan zòn nan? Nou pa nou pa gen yon sòt de ouvèti nou fè sou sektè prive a pou l ta ede nou nan kesyon ekonomik, bidjè kanaval sa? Nou te ka tou toujou fè l. Sektè prive an nan vil la konn sipòte dyaz, sipòte bann e latriye. Men vi avèk sitiyasyon peyi a ye la kote ke ensekirite a rann ke gen anpil moun ki kite. ki deside yo fèmen pòt biznis yo ale. Gen de moun tou ki konn sipòte, ki estime ensekirite a rann ke yo pa gen moun ki kapab vin la. Yo chwazi, yo chwazi yo fèmen biznis. Mentnan kounye a la, tout sa yo son mank a ganye li ye pou kanaval la. Paske yon moun ki te nan biznis, ki chwazi ki kanpe biznis, ki chwazi ki kite kal Sendomeng oubyen ki ale nan yon lòt peyi, paske anpil nan yo gen posibilite pou yo evolye nan lòt peyi, yo te fè l paske yo renmen Ayiti, yo estime ke se la a ki peyi yo, yo envesti la de fason pou yo kapab ede plis moun jwenn travay. Men lè Leta li menm pa mete kondisyon pou pèmèt moun yo, yo viv la, pou biznis yo ka rete, se nòmal pou yo ale. E depi yo ale, ou deja konnen ki repèkisyon li pral genyen sou òganizasyon yon aktivite konsa. Antouka, nou konnen ke jiskaprezan n ap pale a la, nou an plen deba sou kanaval la anndan lameri a la. Men daprè ou menm, èske ou panse ke gen yon espwa nou ka di ke ap gen yon teren dantant ki jwenn pandan ke n ap fè deba sa a la pou nou òganize kanaval la? Paske nou a kèlke a kèlke zè pou nou lanse yon kanaval demen. Jiskaprezan, kòman n ap soti tèt nou pou ke nou tout moun konnen ke sa t gen la a, kòman n ap separe l? Kisa k ka di? Jiska prezan deba ke nap fè avèk biwo kanaval la e katèl Jakmèl la se jwèt tout mwayen posib pou eseye konsyantize Premye Minis Ariel Henry, m panse ke petèt gon moun ki pwòch li kap gade mesaj sa, Premye Minis Ariel Henry fè tout mwayen posib gade kisa ka ogmante sou sa nou pral oktaye kòm sibvansyon bay kanaval Jakmèl la, m panse ke son. Imen ou ye nan tout peyi depi pa gen kilti e kòmsi peyi a li pa egziste ok kilti yon yon pèp se tout sa ki rete pami tout sa kel kel bliye jodi a la si n genyen sa kòm patrimwàn nou nou nou nou konnen byen 20 milyon de goud paka òganize l men m panse ke gen yon minimòm efò ki kapab fèt mesye gen yon minimòm efò ki kapab fèt moun nan sektè prive yo lè pou n fè manifestasyon pou n destabilize peyi a toujou gen lajan k pou met deyò men jodi a la sa an ankouraje l. Nou pa ka kite yon si bèl patrimwàn tankou kanaval Jakmèl la, youn nan pli bèl kanaval ki genyen nan Karayib la, e anpil lòt nasyon vini la. Gen pli de 100 repòtaj ki fèt sou kanaval Jakmèl la ki esplike egzateman aspè sengilye ke kanaval la genyen ladan l, kote ke yo ta dwe ankouraje l. Lè ou pale de Brezil ou wè kanaval Rio, yo envesti ladann pou fè sa l ye jodi a. Jodi a la, leta sa gen enterè envesti nan kanaval Jakmèl la. Menm lè w ta wè san kote y ap fè kanaval, men kanaval Jakmèl la, yo p ap kapab detwone l, paske li gon bagay ki sengilye ladann e li gon aspè kilkiltirèl ke ke anpil lòt peyi estime yo ta yo yo yo yo ta yo ta dwe genyen lakay yo, poutan menm leta sa n genyen an pa deside ankouraje patrimwàn sa a. Men m panse ke se se yon mechanste Se yon mechanste de la part de leta santral lè w voye 20 milyon de goud la pou yon kanaval tankou Jakmèl la kote ke se plis ke 100 milyon de goud ki konn òganize festivite sa. Antouka, nou remèsye w Mister Blaise, m panse ke mesaj la lanse e yo tande l rive kote pou l rive a. E se kri on pitit zòn nan, se kri on moun ki vrèman envesti l nan nan kilti lakay li Jakmèl. M panse ke mesaj la Blaise li lanse e nou espere ke gen yon bagay ki di, gen yon bagay ki fèt. Pou tradisyon Jakmèl, tradisyon kanaval nan Jakmèl pa yon bagay ki vrèman kòmanse la, ap deperi, ap pèdi valè. E m ap remèsye Scoop, m ap remèsye Scoop e m ap remèsye patikilyèman Garry People Charles. M konnen se yon nèg ki renmen Jakmèl. Garry, m konnen w gen mikwo nan men w, fè mesaj la rive pou nou. Fèmen sa live pou nou pou pou premye minis Ariel Henry tandel nou nan difikilte jakmèl 20 milyon de goud pa kapab oganize e festivite sa a paske 20 milyon de goud li pa reprezante anyen 20 milyon de goud pa menm kapab mete madigra ou deyò vwa poul ta oganize tout aktivite anndan kanaval jakmèl la. Se te avèk nou Blaise Elie reprezantan plizyè asosyasyon ki nan gwoup Karesem ki tap pale e voye dè kri d'alarme pou gouvèneman an swadizan pou ke Yo ta fè yon koudèy sou bidjè kanaval Jakmèl ane sa ki vrèman mèg. E sesi, kanaval Jakmèl youn nan kanaval kote ke yo yo prezante l kòm yon kanaval ki ki pi bèl an koulè nan Karayib la. E se Ayiti la a, nan depatman Sidès la ke nou gen patrimwàn sa. M panse ke fòk nou panse avè l paske lakilti an jeneral se yon bagay ki kenbe tout sa yon peyi ye. M panse ke Yvens Désir pou nou fè yon rapèl de sa Elibès tap pale avèk nou an m wè ou tap souke tèt ou talè a genlè ou pat atann ou de sa ou sot tande a la ke se 20 milyon de goud ki vrèman yo rezève pou òganizasyon kanaval jakmèl nan ane sa. Non tout dabò fò n di ke se yonn nan se yon responsab ki tap pale e anndan anndan aktivite sa genyen yon pleyad daktè ki Petèt nou kapab di se de zantite ki regwoupe yo ansanm, ki plis ke 17. M panse ke, jan m t ap di an la, yo menm tou, kòm sa a menm, yo menm yo pa ka mete yo deyò. Donk m panse ke se kri yo, yo gen dwa pou sa tou pou yo manifeste mekontantman yo atravè tretman ke yo estime ke yo pa jwenn ane sa a. pou dewoulman kanaval la. Donk n ap tann e nou espere ke Jakmèl ofri yon lòt espas malgre nou wè ankò yon fwa a premyè vi nou wè pa gen vrèman yon preparatif ki di ke ap gen kanaval Jakmèl pou 31 nyèm edisyon an but m panse ke rete kèlke zè genyen negosyasyon k ap fèt toujou gen ti pale k ap fèt. Nap tann nou la pou n fè moun yo viv, gade, tande sa k genyen nan vil Jakmèl nan ane sa ankò. Antouka, se avèk ou Radyo Televizyon Scoop nou la anndan vil Jakmèl pou nou pote kouvèti ane sa kanaval yo a, menmsi ke Nou sot tande sa k ap di la a, se vrèman difisil avèk yon bidjè konsa. Men pandan jounen an la a, plizyè aktè pral defile pou nou konnen egzakteman sa k ap pase, sa k ap di anndan negosyasyon k ap fèt avèk lameri e lè aktè konsène. Pa rete e chita sèlman pou ap gade nou, men pataje live la, pataje videyo a pou plis moun ka tande enfòmasyon konsènan le Carnaval de Jacmel ki ane sa a k ap fèt sou 31 nyèm edisyon yo. RBJ se kisa li ye? RBJ se Rassemblement des Bandes à Pied de Jacmel. Trè byen. Donk, ou se kòdonatè tout bann a pye yo. E kòman sa ye? Kòman n ap patisipe ane sa a? Èske n ap la? Ou di mwens tou, ba nou detay sou kòman sa pral ye. Bon, jiskaprezan nou pa di n ap la, nou pa ka di nou p ap la tou. Rezon ki fè nou pa ka di ni wi n ap la, ni non nou pap la premye bagay la nou fè nou fè nou fè devwa nou deja nou menm nou konnen se prepare mereng nou konprann da nou deja prepare mereng nou nou deja antre nan studio men nou deja atravè lè zond la boule sou tout radyo a lechèl entènasyonal pa pa youtube ok nou menm nou fè devwa pa nou kounye a sèke. Rezon ki fè ke nou menm nou poko ka di konsa ke wi nap patisipe nan kanaval la se ke la meri ou byen biwo kanaval la li poko janm mete lajou avèk nou. Wap wè la se nan yon rankont ke nou sòti la men nou pa vrèman sòti avèk yon bagay ki vrèman konkrè. Etan donnen ke majistra di l gen pou l rerele nou ankò, nap ret tann ke majistra rele nou pou n fè tout konklizyon epi pou n konnen egzakteman èske nap sòti vrèman ou byen èske nou pap sòti. Se konbyen bann a pye ki genyen nan twoup lan? E nou anviwon de 14 bèn a pye. 14 bèn a pye sa a, donk ou pran desizyon pou tout 14 la? Wi, piske se mwen ki kòdonatè. Ò, m vin pale la, m pa vin pale pou tèt mwen, m vin pale pou RBJ. Si m vin di yon bagay, se paske nou menm nou deja reyini. La m vin tounen yon pòt pawòl pou RBJ. Se mesaj RBJ an m vin fè pase la. Abityèlman, kòman sa ye? E se kòman bidjè nou ye? E ki rezon tou ki fè ke nou pa jwenn? Ministè a di lap rele nou, komite an di lap rele nou, donk kounye a la ki mesaj wap voye, èske ou gen moun ke ou kontakte deja oubyen dè sponsò ki kontakte deja pou sòti si tout fwa ke pa gen antant ki fèt? Bon, jiska prezan la pa gen sponsò, pou kanaval sa Jakmèl pa gen sponsò, alò etan done ke jodi a se vandredi sa ka rive ke demen si Dye ve oubyen aswè a la Sa ka rive menm nan dimanch ou jwenn sponsor. Men pou moman map pale avèw la pa gen sponsor pou kanaval la Jakmèl. Trè byen, se konbyen jou nou ta swete fè si tout fwa ke tout bagay yo amelyore? Bon si tout bagay yo amelyore nap rete 4 jou kanaval pou nou fè, nap rete kanaval nasyonal lan lè epi lè 3 jou gra. Radyo Telescoop remèsye w. Bon mwen menm tou, sa fèm plezi du fait ke nou. Ki mesaj avan tou ke wap voye tou swa bay komite an, bay enstans ki ap tande w la sou dosye kanaval la e sou patisipasyon pa nou tou Kòm dabitid ki toujou patisipe nan kanaval. Jakmèl. Ok mwen mesaj map voye premyèman pou biwo kanaval lan poul chèche gade kòmanl ka antre se pa amodi nou pa gen antre nou non men nou konnen pandan nou gen amoni an tou tout sa nap fè se avèk lajan nou depanse vrèman se pou biwo kanaval la degaje li poul wè kòman kòm kisal ka fè pou ke kanaval jakmèl lan yon reyisit epi mesaj mgen poum voye ankò se pou. Piblik la, si tout fwa nap patisipe nan kanaval la, pou yo pa vini avèk anyen kòm am tranchant, paske li son pwoblèm. Nou vin pran plezi nou, nou pa kapab lè n vini pou n derape avèk yon espri negatif, kote ke ou gen tan ou te gen pwoblèm a yon moun, e lè sa wap veye lan kanaval la pou pike l, pou tire l, pou fè l kwakseswa, non. An nou menm kanaval pa nou, nou swete ke kanaval lan li pase dan lapè. Se te yon plezi kòdonatè. Bon mwen menm tou m remèsye nou. Alò se te kòdonatè e.